Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon Nan moman nap pale la gen yon sitiyasyon difisil nan peyi Kolonbi, anpil ayisyen nan difikilte. Genyen ayisyen ki yo menm ap pase nan peyi sa, se kòmsi yon pasaj de tranzit pou kapab rann yo nan peyi Lèzetazini. Men se pa la sèlman yap pase pou rive Etazini paske yap gen pou yo pase nan plizyè lòt kote tankou Panama pou kapab rive rann yo nan peyi Etazini. Gen ayisyen ki sòti Brezil, Genyen ki sòti Chili, genyen ki sòti anpil lòt kote. Dènyeman, te genyen yon gwoup Ayisyen ki te bloke o nivo de Nekokli. Ebyen, jounen jodi a la a, Ayisyen sa yo ta prale nan Nekokli. Ebyen ekoute, o kou de wout, lapolis kanpe konvwa a. De machin, kote ke, ebyen, yo di Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, ebyen ayisyen sa yo ta sanble pa legal. Ebyen depi maten nou ta kapab di ayisyen yo bloke lòt bò a la. Nou menm nou pa konn sa n kapab di nan bagay sa paske nou tou pwofite lanse yon SOS pa bò kote leta ayisyen, si leta ayisyen gon bagay li ka fè, si son kout fil ki ka fèt e pou wè si l ta fè li. Men fò n di ke bagay la vrèman konplike paske kote moun yo ye la, kote yo bloke a, yon pla manje vann 20 dola ameriken. Donk nou konprann sa vle di gen moun ki pa gen. pil mwayen nan men yo. Sa vle di la a, bagay la vrèman bloke, genyen yon Phanerelprod ki li menm fè pati de moun sa yo, li voye voice pou nou, li fè video voye pou nou, an nou swiv kòman sa ye o nivo de zòn sila a. E bonjou tout moun, e nou nan kote de Kolonbi, nan yon kote ki rele Pastro. Nan Kolonbi kote ke nou gen pwoblèm pou nou vwayaje, pou nou antre Nekokli, jisteman, e sa se 2 bis ki tap vwayaje yo, e polis e kolonbyen yo kanpe bis yo, yo arete chofè yo pa rapò ke se yon vwayaj ilegal, yo pa vle vann Ayisyen tikè, e pastro nan Kolonbi. La wap gade la wap wè sa se yon bis nan bis kap vwayaje yo, e nou bezwen pou otorite. Otorite ayisyen di yon mo pou nou. Wap gade la wap wè sa son bis. E jisteman sa se ayisyen yo kap revolte la. Yo bezwen pou èd otorite ayisyen. Yo bezwen èd otorite tou kolonbyen. Pou di yon mo nan bagay la. Kote ke. Nan Kolonbi yap pran yon maksimòm de 300 dola ameriken pou vwayaje e wap peye otèl yon kantite de 25 dola ameriken ki evalye yon pakèt kòb nan Kolonbi. La wap gade la wap wè bis yo la. Silvouplè nou bezwen pou otorite yo di yon mo nan ka sa. Sof an pasaj nou ye nou pa vin rete e wap gade la wap wè ke Sa se yon video ke nap fè jisteman pou otorite yo tande vwa nou pa rapò a tout sa ke nap andire nan peyi Kolonbi. La se otorite yo wap gade la wap wè polisye yo la. La se yo menm. La se yo se bis la. Se 2 bis sa yo ki tap vwaje. Mezanmi nou vle pou moun yo di yon mo pou nou. Pou otorite ayisyen yo di yon mo. La se lari a nan yon kote nan Kolonbi ki rele Pastro. Nan kolonbi se la nou ye nou jwen kote ki rele pastro nan kolonbi mezanmi e nou video sa pral jwen RL prod kote ke lap fè otorite ayisyen tande vwa nou nan atravè lemond antye mèsi a tout moun. Sof Ayisyen yo la a, e yo te chwazi, yo jwenn yon moun ki refe yo de bis kote ke ki te ka mennen yo Nekokli, epi bis yo pa t gen otorizasyon e pou yo fè vwayaj sa a. Sof lapolis entèveni, jiska mentnan bis yo kanpe la a toujou e poko gen anyen k di, poko gen anyen k fèt. Ayisyen yo sa k gen timoun, sa k gen madanm e trajè yo anpil. Jiska mentnan nou la a, nou bezwen ke pou sa pase. pou le mond antye tande koman ke sitiyasyon an ye nan pa bò isit Kolonbi. Aktyèlman la sa se Ayisyen yo nan bis yo la gen Ayisyen toujou. Jodi a pa bliye nou se 21 jodi a samdi 21 pa bliye e kote ke nou la nap swiv epi koman ke Ayisyen yo ap soufri nan nan peyi Kolonbi la aktyèlman. Yo pa vle vann yo pasaj e tou yo kreye de mwayen kòmsi ilegal pou yo ta travèse yo jwenn yon moun ki refre yo 2 bis. pou yo ta travèse, lapolis entèveni bis yo, yo pa vle fè anyen, kote ke Ayisyen yo gentan envèsti apati yon maksimòm de 300 dola ameriken, apati de kòb otèl, yo pa gen kòb pou yo kontinye peye otèl, jisteman yo nan lari la aktyèlman la. E kòb otèl la se yon kesyon de 25 dola ameriken e pou yo peye yon taksi kote ke yo pral peye kòmsi m te ka di se yon 30 dola ameriken, pou yo achte yon pla manje koute 20 dola ameriken, bagay yo anpil e yo pa kapab ankò yo vle deside pou yo avanse pou pi devan. Men aktyèlman otorite yo poko di anyen jiska mentnan. E lè w ap gade la tout lòt bò yo la sa se ayisyen ki kanpe la yo k ap manifeste, k ap revòlte pou yo wè kòman ke yo kapab jwenn yon solisyon avèk sitiyasyon an. Nan dènye tan sa yo, Ayisyen pa deside rete nan peyi yo ankò. E si yon moun ta di Ayisyen sa yo pa gen rezon, konnen ou mechan paske Ayiti, m pa vle di Ayiti men dirijan yo fè peyi sa vin yon peyi m ta kapab di w dezastre. Pa gen anyen ankò, se moun ki nan politik e se pa moun k ap fè politik pyo la non. Moun ki nan lòt lòbèy, ebyen se yo menm. ki gen chans viv nan peyi sa e viv byen. Men sitwayen entèg yo, moun lè yo fin fè klas yo, yo konnen yo pral nan inivèsite pou kapab fè yon ti bagay demen, ebyen yo oblije kite peyi a. Peyi sa gon lè k ap rive pa gen jèn k ap rete ladann ankò. Men se sa k fè m di ke fòk nou menm e ki rete la nan peyi a nou kapab pran desten nou an men. Gen anpil moun ki toujou ap di a poukisa ou menm ou pa ale, poukisa ou pa ale bon m toujou rete kwè kapab gon ti chanjman nan ti peyi sa wi paske lè w ap gade videyo sa ou menm etan ke ayisyen bagay la tris e ankò plis jounen jodi a pa gen prezidan se yon premye minis ki genyen prezidan nou mouri nan yon sitiyasyon difisil jiska prezan on se demand kote nou ye ak ankèt la mwen ap gade yon videyo. Yon videyo ki dire 6 minit anviwon. M te deside pataje li avèk nou. M pa fè ankenn kòmantè. Men nou menm, n a di tèt nou, èske opozisyon nou gen nan peyi Dayiti a, si se yon opozisyon k ap konstwi, oubyen si se yon opozisyon k ap detwi? Avan m lage videyo a, m ap di nou ke, Opozisyon nan yon peyi, li la m ta kapab di pou mete baton nan wou pouvwa an plas la. Si gen yon seri de bagay ki pa mache, yo kimile yo ansanm epi sa yo pral sèvi kòm yon fwèt paske lè gen eleksyon, yo pral atake rejim ki te sou pouvwa a sou bilan li. Pa egzanp, Lèzetazini, ou pran Biden, ou pran Donald Trump, gen anpil erè, gen anpil deriv Trump te konn ap fè. ki jwe kont li. Donk se sa ki opozisyon. Opozisyon an se youn nan moun ki toujou wè enterè peyi dabò. Sètadi lenterè de la nasyon. Gon deba ki genyen e lè Trump ta pral prezidan. E pi lè ap pale pou di ke, ben ekoute. Trump atake lòt prezidan an pou di men sa w fè, men sa w fè, men sa w fè. Epi prezidan an di, mwen t ap defann enterè Lèzetazini. Epi Trump peri paske tout moun konnen ke depi w ap defann enterè peyi a gen bagay depi w fè l yo pa ka kritike w. Men se sa wi. Men isi nou oblije mande tèt nou èske nèg yo yo ap defann enterè peyi. Ann gade ti videyo sa a, moun k ap reponn kesyon an li rele Evalière Beauplan. ansyen senatè. Pandan peyi lòk la, Jovenel Moïse rele m nan telefòn. Li ban m ti non ke m abitye nan Nòdwès, li di m, Bòb, mwen avè w pa t dwe rive la. Ou se nèg Nòdwès parèy mwen. Men fè sèten nèg yo fè w patisipe nan fèmen pouvwa a nan men m. Ou te bezwen mete m ajenou, m ajenou. Se ou k ka pale ak nèg yo pou leve m. Kèl imilite! M di misye. Sa m fè prezidan. Mesye m prè pou m ban nou 95 pou san pouvwa. Pale ak nèg yo pou mwen. La petite histoire devient la grande histoire sur le plateau. Bob pale ak nèg yo pou mwen. E m fè yon 30 a 40 segond m pa pale. Misye di ou nan telefòn lan m di wi prezidan. M di prezidan m pral fè yon bagay ke m pa janm di la. Nèg yo pap kwè ke mwen menm avè w nou gen fran pale sa sou kesyon sa. M ap fè yon lòt apèl. M envite tout zanmi yo. Vin lakay mwen. Nou chita ansanm. M di mesye, m ap oblije mete prezidan sou spikèfòn pou m fè l reprann mesaj la. Lè sa kiyès ki te la? Bon, l envite, ou konnen. Depi m di yo konnen le gran tenor de l'opposition. Tout nèg ap tande prezidan Jovenel. E gon plim avèk papye nan men nèg yo y ap mete kesyon pou m poze. E tout nèg ap tande. Ki kesyon w te poze? M di prezidan, tout nèg di se mantòy. Ki garanti m gen ke si omwen. Nou retrakte si omwen nou obtanpere ke wap mache nan lojik la. Kisa prezidan reponn? Misye di m, m vle w jwe wòl avoka m. Nou sot menm kote. M ka pa kwaze a nèg opozisyon men map kwaze avè w. Nap rekwaze nan Nòdwès. Fè sa pou mwen. E li t antre nan pitye m. M di mesye, nou gen de chwa. Si nou pa aksepte mache, misye ka vin vyolan kounya. Paske misye tankou son koulèv ki anndan twou li e li bezwen sòti, nou pa bay chans pou l sòti. E m di misye, men ki garanti ou genyen piske se lentènasyonal k ap sonnen ou? Misye di, ou mèt pale ak nèg yo, ou gen kontak. Ou konn sa k pase? Dènye apèl mwen ak Jovenel, misye fin retounen rele m. Di minit apre, m fin pale avè l, lentènasyonal rele m, Est-ce que tu as eu le président au téléphone? M di, Bien sûr. Je viens tout juste de lui parler au téléphone. Qu'est-ce qu'il t'a dit? M di, Men sa l di m. Ok, nou dèyè sa l di w la. M reyini lopozisyon ankò. Nèg yo di m, se tèl anbasadè ki te rele w? M mande misye o non de kiyès l ap pale. M rerele misye ankò, l di l ap pale o non de tout misyon diplomatik yo, lè plis enpòtan. Senatè, poz. Sètadi le prezidan Jovenel etè prè? Prè. Sètadi le pwoblèm, le pwoblèm, le pwoblèm, on è la pou parle la verite, le pwoblèm netè jamè le prezidan Jovenel Moïse men lopozisyon. Il etè prè. Non, m ap di l, s on verite. Se avè m prezidan pale. Lopozisyon pa ka antann li. Yo mande m pou m wè anbasadè yo panse ki alabaz de pwoblèm lan. Seyans tenant, mwen rele anbasadè a, m rele seksyon politik la. M di, mwen dwe rankontre tèl anbasadè. Yo di m, o, senatè, se difisil, nou m gen ijans. Yo rele anbasadè a, yo mete l sou liy lan. Anbasadè, e Valya? Se kòm sa ke anbasadè rele. E Valya, di mwa. M di, wala, m gen ijans pou ke mwen rankontre w. Li di, Valya, vyen che mwa vandredi. E lopozisyon mwen chèchè kwè alò. Se sa k pwoblèm mwen. E jodi a se yonn nan pwoblèm ke mwen te vin gen avèk lopozisyon. E ni mwen ni Kelly Bastien. Yon lòt pitit kesyon ke m ta renmen poze ou. Yo di ke Prezidan Jovenel te aksèpte pou l ba ou menm oubyen Senatè Kelly Bastien. Sa se nan dènye moman yo. M ap pale w lè peyi lòk. Lè peyi lòk. Anbasadè a, kite m fini sa yon segond. Anbasadè a envite m lakay li vandredi. Li di m vini sèl. Paske m gen yon langay diplomatik m vle pale avè w. M ta renmen se ou k tande l. Lè m rive, nou chita n ap pale. Kesyon kilti diplomatik. Mesye, li di m, Evalya, laisse-moi te dire, èske w konnen anpil nan nou te di eleksyon bon? Wi. Se eleksyon sa k akouche Jovenel? Wi. Èske w panse nou menm ankò ka di menm eleksyon sa pa bon, Jovenel pa bon? M di, Non, m pa kwè. Li di, Enben, mètnan, bay tout moun yon pòt pou yo soti. Aksepte dil ak Jovenel e ke lentènasyonal ap soti onorableman, w ap soti onorableman, epi Jovenel ap soti. M di l, M pa ka pran responsabilite a. L di, Pran telefòn, al fè wiklo avèk kòlèg ou yo. M fè wiklo ak telefòn, li pa mache. E li di m, Si ke ou aksepte mache, m ap fè Jovenel vini la a kounye a pou ou menm avè l jwenn akò a onon de lopozisyon, se ke m pa t abilite a fè a. Sa vle di rès manm opozisyon an pa dakò pou w fè sa? N ap jete misye, misye ap tonbe kanmenm. Se t on ilizyon, misye ap tonbe kanmenm. Nou mèt kontinye peze, misye ap tonbe kanmenm. Donk nou pase twa mwa peyi lòk konsa? Nou rive la a. Epi finalman an 2019, aprè anpil echèk, ke chak fwa m fas a yon reyalite, m pa ka bay rezita, paske m monte kongrè ameriken, nan sena ameriken, tout kote, m ap pale, m ap pote mesaj, nan tout anbasad m ap pote mesaj, yo toujou di m fò m jwenn yon antant, fò m rantre nan yon fran dyalòg, yo pa ka dechouke yon prezidan pou yo mete nou kòm sivil. Men nan finalman lè m pa kapab, 2019 an desanm, m envite tout opozisyon an lakay mwen. Lè tenò. Lè m di tout opozisyon, tout moun konnen ki yès. Dirpod, SDP. Non, pa Dirpod. Lè sa a m te nan, m te nan SDP. Sektè Demokratik e Popilè. Lè pli enpòtan. Lè dirijan. M di mesye ban m di nou. N ap fè yon wout ansanm. M se yon nèg ki gen twa fasèt. M gen yon fasèt diplomatik. M sispèk n ap fè m echwe sou teren diplomatik la. M gen yon fasèt politik. M vin kwè ke m prèske echwe sou li. M gen yon grenn bagay ke m ka di l avè nou, fasèt militan. Si m abandone batay la, n ap di m trayi. M ap rete nan wout la avè nou pou m fè prèv de fidelite men m konnen m ap pèdi. Èske se a se moman la ke w te fè silans? Byensi, m di m konnen m ap pèdi paske sa n ap fè la a li pa nan okenn liv de syans politik. Ban m poze yon kesyon, Senatè Evaler a Beauplan, e yo menm kisa yo t ap chèche? Yo panse, petèt s on ilizyon, m di w sa deja, m pa ka kwè yo mechan, yo panse Jovenel ap tonbe. Kapitilasyon total la. Se ki Jovenel ap tonbe. Mwen m anndan mond diplomatik la, mwen pa wè kote Jovenel ap tonbe. Banm poze yon kesyon dirèk ankò, e mentnan ke Jovenel tonbe, yo ankò nan lari a? Se sa w vle di? Ebyen vwala, se sa k fè w wè se te ilizyon. Nou pat menm pare pou nou absòbe chòk sa k ap vini. Pa menm tonbe, asasine, donk mouri. Asasine, se ke nou pat pare. Laprèv annè byen grand, sosyete ap asiste nou, se kounye a anpil moun ap di, a bon Plon te gen rezon, Kelly te gen rezon, tout moun te gen rezon. Il est trop tard. Kon nou pale de Senatè Kenneth Bastien, li te sou plato a, se te premyè kesyon ke m te poze li. Li te di, Mesye, nou pa ka antre nan palè a pran Prezidan Jovenel, menm si li ta pa mouri, nou pa p ka antre nan palè a konsa, fòk nou chita avèk Prezidan pou nou diskite. Pèsonn pa t vle tande rezon e yo te menm mete li nan sek, deyò nan Se sa k te sektè mete Kelly demokratik nan la. pwoblèm. M al defann li, mwen redi l ankò, men sa Kelly vle eksplike, yo pa tande. E se an solidarite, se nan bay Kelly solidarite ki fè mwen menm m deyò tou. Nèg yo mete nou deyò? Non, yo pa mete m deyò. Yo te vle kenbe m. Menm di pa gen bon plan san Kelly Patient. Kelly pap deyò, Chilè deyò, Manèsli deyò pou bon plan anndan. Nou tout ap anndan. Si se bon plan sèlman pou ki anndan map deyò tou. E se solidarite sa a, solidarite sa a mwen bay Kelly Bastien ki mennenm deyò.